pwen de pousan de desè d'adilt ki asosye avèk dyabèt sikre, gen on ka sur de de dyabèt sikre kay granmoun ki pa dyagnostike. Sa vle di ke nan tout moun k'ap viv nan monn lan, gen on bann moun ki soufri de maladi sik ki pa menm konn sa menm. E sa ke nou pa konnen, ou byen ke nou konnen nou pa pran, nou pa pran ka de sa, se ke dyabèt la li menm li se yon tiyè silansye. Yon moun ki soufri maladi sik, maladi dyabèt jan yo rele l la e ki pa pran swen kò l, a nenpòt ki moman l ka jis rete l tonbe nan yon koma dyabetik epi li ale anvan lè l dan lotremond. Donk sa vle di dou lenpòtans ke yon moun ki dyabetik pou li pran swen tèt li e yon moun ki pa konnen si l dyabetik tou pou nou ale kay medsen nou regilyèman pou nou fè kontwòl glisemi nou ajen pou nou sur ke nou pa gen dyabèt, paske dyabèt la li surtou lye a yon faktè ki rele strès de la vi de tou lè jou e nou rann nou kont ke strès la nap viv avèl o kotidyen. Nan ka fanm ansent se kijan statistik lan ye, gen yon gwosès sur 6 ki akonpanye dipèglisemi, sa bay yon total 21 milyon de fanm nan mond lan Tout sa yo se dènye statistik sou kijan glisemi, dyabèt la ye nan mond lan, an nou rewè ankò chif yo, 530 milyon de dyabetik, 232 milyon de ka de dyabèt non dyagnostike, 7 fam ansent sur 10 ont une glycémie élevée, on décès sur 10 lié avec diabète, men kisa chif yo ye pou maladi dyabèt la e an nou gade ansanm kijan evolisyon enstriman de glisemi yo yo fèt, enstriman de glisemi an se kisa? Otomatikman ke moun kòmanse soufri de maladi dyabèt, avan pou fè pou w fè kontwòl la, fason ke yo te konn fè l lan li te ase ase senp, men kounye a chèrchè yo yo vini avèk yon enstriman de la glisemi ki se tit ki se glikomèt klasik yo ki toujou la. Ki jan yo fè kontwòl avèk glikomèt klasik la? Se yon mezi peryodik ki nesesite yon ponksyon dè dwa anviwon 15 ponksyon pa jou nan ka yon moun ki soufri maladi dyabèt e ke li genyen l lontan oubyen dyabèt la gen tan se sa li genyen l lontan e li soufri avèk li anpil e kò l li menm gen tan sibi anpil deteryorasyon avèk dyabèt lan, tout selil li yo, tout sa. Kontwòl sa li efektye a inisyativ itilizatè lan, sa vle di se moun ki soufri maladi dyabèt la li menm ki pran desizyon l pou l fè kontwòl glisemi l. Gen yon absans de siveyans a distans, sa vle di ke medsen tretan pa ka pa ka kontwole dyabèt moun nan si l pa vini nan klinik li, oubyen si moun nan pa gen glikomèt klasik lan lakay li pou fè kontwòl. Ki jan sa fèt pou yon moun ki soufri maladi dyabèt pou li gen yon kaptè k ap kontwole sik li regilyèman, 24 è sou 24, 7 jou sou 7? Ki jan sa fèt? Sa nesesite yon enstalasyon inik pou yon peryòd de 10 a 14 jou, yon siveyans 24 è sou 24, e yon siveyans a distans de endikatè, sa vle di avèk Avèk sistèm CGM nan ki li menm gen yon kontak sangen, gen yon kaptè ke ou enstale sou bra ou, li k fè kontwòl glisemi an pou ou, 7 jou sur 7, 24 è sur 24, e youn nan avantaj ke sistèm CGM nan genyen pa rapò a glukomèt klasik yo, se ke otomatikman ke gen yon pik dyabetik, CGM nan li emèt yon bip pou mete moun nan sou men l, pou l konprann ke gen yon pwoblèm, e lè sa li menm pou li kouri al wè medsen tretan li, e. l ap ka konnen ki sa pou l fè pou l pèmèt ke sante a li vin retounen. Donk sistèm CGM yo, yo menm, nan mond lan, antanke ranplasman glikomèt klasik, yo kòmanse ganye an popilarite kadyak kay dyabetik yo, sa genyen sèlman 5 ane. Mezi peryodik yo jan nou wè a yo pa sifi, yo pa sifi poutèt kisa, paske si moun ki malad la pa pran inisyativ pou l kontwole sik li, li pap konn nan ki nivo sik la ye, e li pa bon pou sante l, li pa bon pou kò l, paske sistèm CGM nan li menm li ofri yon avantaj, se ou pa oblije ap pike dwèt ou regilyèman, kaptè la gentan la yon fwa, e paske li la yon fwa li fè kontwòl lan a distans. E lè kontwòl sa fèt a distans, ou menm ou ka gen yon meyè vi, ou ka pran swen tèt ou pi byen, ou ka pran medikaman ou pi byen, ou kapab jere alimantasyon ou pi byen tou. Se sa k fè yo di mezi peryodik yo pa sifi. Daprè chif yo, twòp moun mouri avèk maladi dyabèt paske li pa kontwole regilyèman e lè sa a, on moman moun nan sik la swa l monte twò wo, oubyen l desann twò ba, letan pou kouri kay doktè a moun nan rapidman li gentan ap pase nan lotremonn, dou la nesesite pou yon moun ki soufri dyabetik si l renmen tèt li, li renmen vi l e ke li gen posibilite li ka jwenn yon sistèm CGM pou li itilize, li itilize l pito pou l kapab pran swen tèt li, pou l cheri vi sa ke l genyen nan mond sa e lè sa malgre ke moun nan malad, Li ka viv avèk dyabèt la, paske dyabèt la jiskaprezan yo poko jwenn okenn tretman pou yo eradike l gen pou yo retire l lakay yon moun ki soufri de li. Depi ou gentan genyen l, ou tou genyen l nèt, ou ka gen yon meyè vi men ke ou pa pral geri, se pa kòmsi ou te gen yon fyèv jodi a epi ou pran aspirin epi l pase, li pa pase, ou ka jis viv pi byen si w pran swen tèt ou pi byen. Donk se sa ki rele domèn medtech la, se pou pèmèt ke moun ki malad nan mond yo, yo kapab viv pi byen. Jan nou wè a, se sa, yo di mezi peryodik yo yo menm, yo pa sifi. Jou. Men ki sa ki kou yo, men ki sa yon moun ki soufri maladi dyabèt peye si l vle itilize sistèm CGM yo, e chif dafè antrepriz sa yo li ase kolosal. E se pa sèlman yo 2 a ki envante, ki itilize sistèm CGM oubyen ki vann sistèm CGM, gen anpil lòt antrepriz k ap vann yo nan mond lan, nan diferan peyi ki gen pwòp antrepriz lokal yo k ap fè pou yo, de sistèm CGM, men nou menm, nan kad prezantasyon nou fè pou MLC an, nou konsantre nou sou lidè nan mache a paske nou vle baze nou sou yon senaryo optimis pou nou kapab ofri avèk envestisè yo yon reyalite ki prale pi devan avèk envestisman yo pou w ka pwouve yo oubyen montre yo an fonksyon de chif dafè ki genyen sou mache a, paske teknoloji a se yon teknoloji ouvèt, se pa yon domèn d'innovasyon, inovasyon an fèt deja, sa gen 5 lane n ap envesti, n ap rantre nan yon domèn ki la deja. Nou sèlman ap pote yon plis, n ap vini avèk yon lòt kaptè ki mwen chè e sa pral pèmèt ke nou pran yon gran plas nan mache a Ou jwenn avèk dè ekspè, dè chèrchè nan diferan domèn pou li kapab mete sou, mete kanpe yon pwojè ki rele MLC pou kreye e distribiye nan mond lan pwòp kaptè pa l ki rele MLC ki baze sou yon teknoloji ki rele FLIGHT. Antrepriz ki kreye sistèm CGM yo, yo pa sifi pou reponn a demand sou mache a, poutèt ki sa? Paske gen yon bas konkirans ki mennen a yon monopòl, yon kou elve pwodui yo, pa gen ase aksè a itilizasyon sistèm CGM pou tout moun. Bas konkirans sa ki mennen a monopòl la, se ki sa sa fè, ki sa k fè sa? Ann di ke nan mond lan, Nou prezante nou 2 antrepriz lidè sou mache a. Ebyen antrepriz lidè sa yo yo, yo erije tèt yo an monopòl ki fè ke yo gen prèske menm kou. 80 dola, 80 dola se jis tan an ki chanje. E pou kou a ase elve. Ok, sa vin fè ke òf la la, demand lan la, men pwiske pri an twò elve, moun ki pou ta itilize l yo, yo pa fè sa. Yo pa gen ase mwayen pou yo fè sa. Ki fè ke pa gen ase aksè a itilizasyon sistèm CGM pou tout moun. Eben se nan, se nan, se nan kote sa ki gen dezekilib sa ke eben se li menm li deside rantre tèt li pou l ka, pou l ka youn nan antrepriz k ap pèmèt pou rebalanse mache a. Rebalanse mache a pou ki sa? Pou ke moun ki soufri de maladi dyabèt yo, Nou, MLC pwopoze pou li kreye yon sant denjeneri kote ke bi an se fè de sistèm modèn dyagnostik pwoblèm de sante. Jan m te di nou nan debi prezantasyon an, depi aprè kovid gen anbann maladi ki vin tounen pandemi. Gen anbann maladi kounye a k ap ganye teren, se pa sèlman dyabèt, gen dyabèt, gen kolestewòl, gen ankò ipètansyon, tout sa yo se de maladi ki vin nan tout mond lan anbann moun soufri de maladi sa yo e kantite moun k ap soufri de yo a y ap grandi 30 pousan pa ane, 40 e 50 pousan pa ane e tout sitou genyen ki lye a strès de la vi de tou lè jou, movèz alimantasyon, tout sa vin fè ke vin gen anpil moun ki vin malad. Donk MLC li menm ki wè sa, ki sa l pwopoze pou l fè? Donk atann nou apre pwojè sa fini e ke dividend kòmanse tonbe ke yo fè antre an bous nan sant de jeneris sa yo pral pote yon nouvo pwojè pou yon lòt pwoblèm de sante mondyal. Donk nou menm ki la se kòm si nou antre nan yon kominote denvestisè kote ke kòb nou nou te ka pran pou nou fè lòt bagay nou pral pèmèt moun ki nan mond lan ki malad pou yo viv mye e pannan n ap fè sa, sante finansyè nou tou li menm l ap vin trè bon, finansyèman nou p ap malad paske ke antan k envestisè lè n kòmanse resevwa dè dividann avi e ilimite, lè nou kòmanse achte dè pak denvestisman pou pitit nou, tout tchalenj ke nou genyen nou menm jounen jodi a yo p ap genyen yo paske ke n ap kite pou yo dè eritaj ase kolosal. Se sa k fè, mwen menm kòm envestisè, kòm paran tou, mwen pran mwen pran tèt mwen, mwen pran san m pou m envesti nan tout pwojè dinovasyon teknolojik e mwen sèten ki yo menm a wo potansyèl, malgre se de envestisman a kapital risk, mwen wè ke potansyèl la li ase enteresan e avèk ekip mwen, nou pran de desizyon estratejik pou nou envesti nan nan plizyè Enjenneri sa, wi se sa, dizèn, dè santèn de direksyon diferant seron miz an èv. Chak direksyon sa yo ap entwodwit sou mache entènasyonal la pa etap e pandan ke y ap elarji pwogresivman gam de pwodwi yo. Jan m te di nou tout a lè a, pwojè sa sou 17 etap, aktyèlman nou nan etap 4, chak etap vini avèk afè pa l. A chak etap yon envestisè, l ap gen yon kantite pè ke l ap jwenn nan back office li a. Men tank n ap avanse vè 17 etap, se tankou menm kòb la w ap gen mwens pè d'aksyon, se konsa sa fonksyone. O tou debi, y a plis de risk. Pa bliye m ap pale nou denvestisman nan domèn kapital risk. O debi gen plis risk. Men quand on avance vers la fin, c'est que tout a déjà été fait. Donk si tout a déjà été fait, ou menm k ap envesti, se nan fen an, w ap jwenn mwens part, men w ap pran mwens risk tou. Donk, se sa, se ou konnen si w vle pran anpil risk menm jan avèk nou menm ki envesti kounye a oubyen si w ap tann vè la fen, sa depan de ou menm paske envestisman se yon se yon desizyon pèsonèl li ye, pèsonn pa ka fòse yon lòt moun envesti. Ou ka pwopoze yon moun yon pwojè, li lib pou l envesti ou pa. E si l pran desizyon an, Konnen byen ke w ap envesti nan domèn kapital risk, ke le risque zero n'existe pas, jis ke nou stratejikman nou envesti nan yon pwojè ki potab, yon pwojè kote gen de moun serye ki mache dèyè l e ki prè yo menm pou yo mete tan yo, pou yo mete tout enèji yo pou yo fè ke pwojè sa li menm li ale a bon pò. Òf E jenerasyon d'aparèy sa yo, yo menm, yo destine a moun ki ki soufri de pwoblèm de glisemi. Sistèm sa a, li tanporè e dire de vi l se 14 jou sèlman. Apre 14 jou la, ou ka enstale yon lòt kaptè e enstalasyon sa a ap fèt sou bra w selon enstriksyon ki ap vini nòmalman anndan aparèy lan. Pandan fonksyònman l, aparèy sa l ap kapab chak minit kontwole nivo sik ki nan san moun ki soufri maladi dyabèt la, l ap konstwi yon kalandriye de mezi ki ap bon pou medsen tretan an. Li ka di ok, mwa le 15 mwa dènye sik ou te a tan, nan fen mwa pase a l te a tan. Debi mwa a li konsa, men nan ki nivo ye, men ki nivo nou bezwen. Donk si nou bezwen nivo sa, men kisa pou manje, men ki men ki rejim alimantè pou genyen, men eske ou nan anviwònman ki stresan, si w nan anviwònman ki stresan, sòti ladan l. Lè sa medsen an ka pwopoze oubyen ba ou de konsèy k ap pèmèt ke ou menm ou ka viv byen. Alòske si se lè w vle w al kay doktè w al kontwole sik ou, Li pap bon pou ou. Janm te di a, ou prale two rapid nan lotremond. Si w konnen w soufri maladi dyabèt, ou pa ka jwe avèk sante w. Paske dyabèt la, li menm li son tiyè silansye. Ou ka leve maten la, pa egzanp, sik ou gentan byen wo. Ou pa menm konnen menm. Kòm ou santi w byen. Ou ale w manje yon bagay ou pat dwe manje, epi boum, li monte byen wo, ou oblije kouri an urjans kay doktè. Eske nou konprann? E se la ke se danjre. pou moun ki soufri maladi dyabèt la. Epi ann di ke sik la boum li desann, li pa bon pou ou tou, kit li monte, kit li desann, li pa bon. Sa k enpòtan, se ke ou rete nan range nòmal yo. E pou w rete nan range nòmal la, fò w fè, fè, fò w fè kontwòl yo. Fè kontwòl lan sèlman pa sifi, fòk ou gen yon bon stil de vi e fòk ou manje byen. Donk, tout sa yo ka pèmèt ke yon moun ki soufri dyabèt, maladi sik, Ou yon moun ki dyabetik, li viv pi byen. Moun sa ki malad la avèk sistèm CGM nan, l ap gen posibilite pou li reyaji rapidman, paske jan m te di yo tout alè nan prezantasyon an, sistèm CGM yo yo menm yo gen yon fonksyon sou yo ki se yon alèt, ok, alèt la li vini otomatikman ke gen yon pwoblèm. E dèfwa ou tande alèt la ou konnen gon pwoblèm. Ann di sou lè ou tande yon sirèn ou konnen gon pwoblèm, pa vre? Si w tande yon gwo bwi ou konnen gon pwoblèm, ou gen tan abrite w. Enben se menm jan, ou tande ou tande alèt la, gon pwoblèm fò w chèche al wè medsen w. Kontwòl glikoz glikoz an a distans lan, li pèmèt pou ogmante konsiderableman dire de vi itilizatè sistèm CGM yo. Karakteristik sa yo yo menm yo trè enpòtan pou de moun ki genyen yon sik ki elve, Sa vin fè ke de plis an plis de moun nan mond lan itilize sistèm CGM e sa vin fè tou ke MLC pwopoze nou jounen jodi a pou avèk lajan ki nan pòch nou nou ka finanse platfòm sa li menm ki se sant denjeneri sa pou yo fè kisa pou yo fè konstriksyon de kaptè ki pral mete sur le marché, an vant sur le marché pou le byennèt de jan ki son malad e osi de se ki envestis pou finanse sèt teknoloji. Avni, l'avenir est entre nos mains. Kisa sa vle di? Li vle di plizyè bagay pou mwen, m pa konn kisa l vle di pou ou. Men pou mwen kisa l vle di? Yon moun ki soufri maladi dyabèt, ki gen posibilite pou li achte, pou li itilize sistèm CGM, li pran swen tèt li, l ap ka pran swen tèt li pi byen. Donk avni l nan men l. Yon moun tou jounen jodi a ki gen posibilite pou li envesti nan pwojè sa e ki sezi opòtinite a, li ap on ere demen paske le kan le di kan le dividan von tobe, tonbe, L ap rann li kont ke li te fè yon trè bon chwa. Konsa tou yon moun ka deside pa envesti nan pwojè a ditou, li kite l pase, avni l nan men l tou. Sa se son avenir, li jis deside kite yon opòtinite pase, men les opportunités, dès que ça passe, dès que tu rates ça, ou p ap jwenn opòtinite sa, men gen d'autres opportunités k ap vini. Donk lè sa, lè ap vini, m ta swete ke yon moun ki ta rate sa jodi a, ke li sezi pwochen k ap vini yo. Menm si nou pa konnen kisa sa vle di envesti. envestisman, menm si nou pa fòme a lenvestisman, li pa two ta, ou te mèt te gen kèlkeswa laj ke w genyen an, li pa janm two ta pou aprann, il sifi ke w pran desizyon an, chèche konnen kisa sa vle di envestisman, poukisa yon moun envesti, èske se tout moun ki envestisè, èske si w gen yon kòb nan men w, w ale w anfème yon espas yon kote, ou fè yon boutik ladann ou se yon envestisè, èske se sa ki envestisman, ki diferans ki genyen ant envestisman. antreprenarya, biz, ti biznis, gwo biznis, tout sa yo se pou kòmanse konnen yo, pou ka fè ki sa, pou kapab genyen yon bokou plis de konesans, ok, epi ou menm pou kapab lege konesans sa yo a pitit ou pi devan, pou li menm li kapab aprann jere lajan l pi byen, aprann jere avni nou pi byen, Donk tout sa, eseye fòme tèt nou, y a des livres pour ça, y a des audios sur internet pour ça. Nou tout la, nou gon, m sur ke son on telefòn entelijan ki nan men nou. Donk si w gon telefòn entelijan nan men w, avni w nan men w, ou lib pou w fè sa w vle ansanm avèk li, men jounen jodi a mwen menm, mwen vin pote pou ou MLC, Kisa sa ap bay an tèm de chif? Emisyon total de pa se 20 milya de pa k ap divize an 2, kote ke montan total òf pou yon envestisè yo se 10 milya de pa ki ap repati ak tout moun, ou lib pou pran kantite ke w vle. Montan total vant lan se 40 milyon de dola, se sa ki apèl a envestisman ke fondatè MLC yo fè pou chif ke yo bezwen rekòlte an se sa se 40 milyon de dola yap kijan kòb sa kote yap jwenn kòb sa pi devan nou pral gade gen 3 stad de mizannèv di pwojè kap fèt sou 17 etap de finansman stad yo yo menm kisa yo detèmine yo a yo detèmine reyalizasyon pwojè a Ok, epi etap yo yo menm se reyalizasyon plan finansye. Etap yo se pou lajan, stad yo se pou ok nou konnen nan tèl stad men kisa k ap fèt avèk kòb la, nan tèl stad men kisa k ap fèt, nan tèl stad men kisa k ap fèt ase senp ok pou nou ka pi byen konprann. Kou mwayen dè pò yo an pasan de letap 1 a 17 y ap ogmante jiska 100 fwa. Stad presid. Stad Sid, twazyèm stad la se stad mizalechèl Round A, men twa gwo stad yo. Premye stad la ki rele stad pre-sid la, li anndan etap 1 a 7. Sonje m di nou se 17 etap. Ann ale pou stad 1. Finansman nan yo ki pou stad 1 an, se 2 milyon de dola. Distribisyon se 15 pousan dè par de la sosyete. Valè prensipal stad sa, se sa. Ki sa k ap fèt nan avèk lajan an? Se kreyasyon yon pwototip MLC, resevwa sètifika, resevwa dè brevè pou pwoteje teknoloji an e fè devlopman teknoloji a. Kote lajan sa ap sòti? Se de peti e mwayen envestisè prive, de patikilye di mond antye, de biznis enjèl, de fon de kapital risk e de akseleratè spesyalize dan le stad presi. Donk nou wè tout sa k genyen nan mond lan nan envestisman, de bagay ke nou pa t menm te konnen menm ke nou ap tande jodi a, ke mwen menm tou m pa t konnen avan ke m te kòmanse rantre nan domèn sa yo, ke gen de akseleratè, Nan le stad presi li pa t konnen sa. Men se kounye a m vin aprann li donk ou menm tou ou aprann jodi a pandan w la. Dezyèm stad la se stad sid. Etap de finansman 8 a 12. Finansman nè reki 5 milyon de dola. Ki sa k ap fèt pandan stad sa a? Se kreyasyon on chèn de pwodiksyon minimal. Sa vle di on, an peti kantite. Se de gran envestisè, de fon de kapital ris, ensi ke de peti envestisman prive de patikilye nan lemond antye kap fèt nan stad sid ki se dezyèm stad la. Apre sa, twazyèm stad la se stad miz a lechèl, etap de finansman se 13 a 17, la nou fini, ok, de 2025 a 2027 pou atenn 100 milyon ditilizatè, Finansman nè yo ki se 20 milyon de dola. Distribisyon se 15 pousan dè par de la sosyete. Ki sa k ap fèt pandan stad sa? Se sa m sot di toutalè an. Ok. Prensipal valè stad sa se ki sa? Se elajisman jeyografi de vant yo, kreyasyon de chèn daprovizyonman vè dot peyi, nan stad 2 a se te nan yon sèl peyi ke yo t ap vann premye lo yo, kounye a se nan an bann lòt peyi. Mizalechèl e kwasan, sa vle di grandi, e kote MLC ap grandi de 2025 e san delè limit. Kote kòb sa ap sòti, se menm jan an, gran envestisè, de fon de kapital risk, de peti envestisman prive, de patikilye nan le mond antye, se la kòb sa ap sòti. Donk ou menm jodi a, ou ka pa gen yon milyon, mwen gen 100 dola, ou ka pa gen yon milyon mwen gen 1000 dola, ou ka pa gen yon milyon mwen gen 5000 dola, e ou deside envesti l nan pwojè a, ou ka envesti l de diferan fason, ou ka peye yon pake yon sèl kou, oubyen ou ka peye l pa tanperaman, pa tanperaman an sa vle di li fraksyone sou plizyè mwa, e se sa ki rele pa tanperaman. Se sa tou ki rele domèn envestisman popilè oubyen envestisman patisipatif kote ke de peti envestisè, de gran envestisè, de fon de kapital risk, de biznis enjèl, de akseleratè, jan Rejè m te di talè a, akseleratè nan, se sa, de akseleratè ki la pou pèmèt moun soti nan, jan m te di toutalè a, banm regade byen. Akseleratè spesyalize dan le stad Brisid yo rejwenn ansanm sou yon menm tablo pou yo fè yon pwojè vole atenn plen potansyèl li pou li reyalize tout sa ke l vle reyalize yo. Donk, ou menm jounen jodi an, ou ka envesti kòb ke w genyen pou finanse pwojè MLC sa a ki se kreyasyon yon kaptè ki li menm spesyalize nan kontwol glisemi 24 è sur 24, 7 jou sur 7. Apre stad mizalechèl Round A lan, lòt stad la se Public Market ke yo rele IPO, men nou jeneralman nou konprann byen lè yo di nou antre an bous. Ebyen se sa, se kwasans e ekspansyon Kreyasyon 2 rezo de sikirsal e kote kap gen yon ekspansyon entènasyonal. Sous de finansman, se le marché boursier professionnel, finansman nè rekis se a partir de 500 millions de dollars. Vwala pou lè stad e pou lè etap, kounye a nou nan etap 4, na prale konsiderableman pou nou grandi, pou nou atenn etap 5, 6, 7, jiska etap 17, E pwojè a li pa lanse twò lontan, nan mwens d'un ane, nou pase de etap 1 a etap 4. Kijan kounye a on moun ka fè kòb gras a kwasans antrepriz la? Aktyèlman, valè, valè par MLC yo, yo nan slide la yo di 1 milyèm de dola men nou pral nou gen pou nou chanje l kounye a li ka li ka yon ti kras plis ke milyèm li ka 3 milyèm de dola a note ke sèt valè chanj an fonksyon de letap la nou nan etap 4 la se te nan letap 2 ok e de l'Etat et du montant de l'investissement indiqué dans la liste des prix. Se montan se ki kote n ap jwenn li, se sou back office nou an lè nou fin lè nou fin enskri, n ap jwenn tout enfòmasyon sa yo e menm si nou poko enskri e ke nou vle konn plis, moun ki envite nou sou zoom nan oubyen moun ki pale nou de pwojè an oubyen si n ap gade sou entènèt tou pe enpòt, nou kapab rejwenn rejwenn via Facebook tape sou. sou paj lan ki se MLC Haiti, n ap jwenn tout enfòmasyon yo. E lè sa, n ap ka poze de kesyon, n ap ka jwenn repons kil fo, ki jan pou nou envesti, konbyen kòb yon aksyon koute kounye a, ki pa ki genyen nan yon aksyon, n ap ka jwenn tout enfòmasyon sa yo. E nan fen prezantasyon an, n ap mete nimewo telefòn nou sou. nan chat lan si yon moun gen kesyon li kapab kontakte nou apre sa. On dollar se objektif antrepriz lan e kapitalizasyon an se jiska un dollar. Sa vle di al antre an bous MLC tou di l ap rantre a on dollar. Donk si w achte l a un milyèm de dollar on aksyon jodi an, wè tout sa w ka fè avèk MLC. Objektif kapitalizasyon total sosyete a se 20 milya de dola. Sa ke m te di nou toutalè a. Analiz kwasans antrepriz la li baze sou kwasans konsomasyon e reyalizasyon antrepriz k ap opere deja sou mache an e nou baze nou sou 2 antrepriz lidè yo ke m te di nou tou debu an ki se Dexcom epi Frist Stay, Lib, ki se 2 antrepriz lidè nan mache a, e m ap raple nou tout alè a m te di nou ki kòb ke yo fè yo rantre. Youn te antre 3 milya 300 milyon, youn te antre 2 milya. Eske nou konprann kisa sa vle di pou yon antrepriz e l di nan kòb sa a, mwatye pou konsèy d'administrasyon an, mwatye pou envestisè yo. Donk, yon mwatye de 2 milya, se 1 milya k ap repati avèk tout moun ki achte pa o prorata de kantite aksyon ke nou menm nou genyen. Gras avèk kwasans antrepriz lan, nou kapab fè jiska 1000 pousan machandiz pwodwit yo, sa vle di kaptè MLC ke, ke kaptè ke MLC pral fè yo, tande byen, Y ap gen yon majorasyon ki ale jiska 1000 pousan. M si ke nou konprann sa m di an. Sosyete a ap reyalize de benefis enpòtan sou vant machandiz yo. 1000 pousan, sa vle di sou 100 dola, ou fè 1000 dola, sou 200 dola, ou fè 2000 dola de benefis. Donk, men si sa sa vle di. Sou 10 milyon, ou fè 1000 fwa plis. Èske nou konprann ki sa sa ap vle di pou yon moun ki deside envesti jounen jodi a? Sosyete a vèse jiska 50 pousan revni yo sou fòm de dividand, sa ke m te di PDOE di pandan tout prezantasyon an. Avèk yon chif de 100 mil kliyan, dividand yo ap atenn, yo ka atenn, 30 pousan montan dè par achte. E montan de dividand la ap ogmante pwopòsyonèlman avèk kwasans nonb de kliyan. Imajine nan yon mache kote gen plis pase 537 milyon de moun ki dyabetik, MLC di nou yon senaryo optimis sèlman 100 mil kliyan. Mwen menm senaryo optimis sensèman jalè di omwen 1 milyon si map rantre sou yon mache konsa avèk yon pwodui ki bon e ki mwen chè, m pa tap menm panse a 100 mil. Yo ale ba ba ba ba ba ba ba ba ba yo di nou avèk sèlman 100 mil kliyan Dividand lan li ka atenn 30 pousan montan dè pè achte. Sa vle di kisa? Sa vle di de tout fason lajan ap fèt. De tout fason pwojè a l ap swiv kou li, li prale byen. An mwen de 1 an nou pran 4 etap, Nou gen 17 etap, sa vle di sa pap pran twò lontan pou pwojè a li menm li fini. Jan m te di a, wè li 537 milyon de konsomatè potansyèl e sa fè ke nou konnen n ap ka ogmante vant nou yo dane an ane. Kisa MLC te pwopoze envestisè yo kòm posibilite denvestisman? Se de pakè denvestisman ki sou bak ofis lan, de pakè sa w tande 100 dola, la malgre nou rele ki 1000 dola gen pake ki mwens, fòk mwen di nou la verite, gen pake 100, 250, 500, 1000, lè sa, lè slide sa te la, pat ko gen ti pake sa yo, kounye a yo vin ajoute yo paske gen anpil moun ki tap mande yo nan de peyi kote ke nivo revni moun yo pa twò wo. Montan envestisman yo la, jan m di a l konpri antre 1000 e 50 mil dola, òf la li sou back office tout moun ki yo menm nan pwojè a deja e si yon moun vle adere a pwojè a e ke w si wap swiv nou sou Facebook Ou ap jwenn enfòmasyon yo, ou ka ekri, jan m te di toutalè an, e nou menm n ap ka ede w, ekri dirèkteman nan paj Facebook lan, n ap, w ap ka jwenn tout enfòmasyon yo. Si w ap suiv nou sou Zoom nan la, se ke se yon moun ki te envite w. Si se mwen menm oubyen patenè nasyonal MLC a ki te envite w, Ou ap jis kontakte l, oubyen w ap kontakte m, m ap fè swivi a ansanm avèk ou. Si se yon zanmi ki voye w sou Zoom nan, jwenn avèk li, li menm l ap di w tout sa pou fè, l ap voye 100 aksyon an kado pou ou, e lè sa a w ap ka rantre nan pwojè a. Yon envestisè estratejik li menm, se antre 100 mil e 2 milyon de dola. Montan envestisman sa a, li konpri, je wi, se sa, antre 100 mil e 2 milyon de dola e menm plis. Spesifisite a, se ke gen yon òf spesyalize avèk de bonis, siplemantè ot ke sa ki de ki la nòmalman nan back office la. Egzanp denvestisman, sa se pou yon envestisman de 10 mil dola, avèk mizannèv plan plan sosyete a, chif yon milyon de kliyan, ase rezonab, e yon kapitalizasyon de 10 milya de dola, Ki sa sa ap bay? Potansyèl ogmantasyon envestisman yo se de 10 mil a 10 milyon de dola selon la liste des prix de l'étape 2. Potansyèl lajan ke nou pral jwenn nan se des dividendes annuels ki ale jiska 50 pou san chiffre d'affaires antrepriz la. Ki jan ou ka vin envestisè? Li ase senp. Wap enskri, pou enskri an, W ap jwenn avèk zanmi k envite w lan. L ap ede w pou enskri, l ap voye san aksyon an kado pou ou. Epi, w ap ranpli done nan pwofil ou. Sinon, w ap gade sou Facebook oubyen WhatsApp, jan m te di an. Nou kapab ekri oubyen rele nan nimewo telefòn ke m ap bay nan fen prezantasyon an. E lè sa a, moun ke w ap jwenn nan, li menm l ap ka ede w. w ap ka rechaje kont intern ou, w ap chwazi yon pakèt envestisman e w ap wè imedyatman pa ou yo nan back office ou a. Donk se sa, se konsa ke ou menm ou kapab rejwenn pwojè an. Si ou sou Facebook, ekri nan. 46 25 66 24 oubyen 36 55 55 95 e lè sa a w ap jwenn ase denfòmasyon pou konnen kisa pou fè, kijan pou enskri, kijan pou rejwenn pwojè a. Si w sou zoom nan, mwen te gentan di w deja kisa pou fè, jwenn avèk moun ki te envite w nan pwojè a. Fò m di nou MLC a opere nan yon kad legal, MLC anrejistre a Sent Lisi. Jiridiksyon Sent Lisi a li ofri posibilite pou resevwa lajan nan tout mond lan. Se youn nan rezon ki fè kreyatè de pwojè a chwazi peyi sa. Gen yon kontra denvestisman ki sinye avèk chak envestisè sou platfòm sosyete MyMLC-Prehealth, kote ke se yon smart kontra ki relye w avèk antrepriz la e ki li menm pwoteje enterè w kòm envestisè. Par ki akimile imedyatman apre acha an pak yo, yo sou fòm elektwonik e yo parèt nan back office nou an. Tout teknoloji ki pral devlope a pral ap fè pati pwopriyete entelektyèl antrepriz la e y a pral kapitalize. Lè m di sa, mwen gen, lè yo di sa, yo gen tan ap fè des prévisions pour l'avenir, parce que c'est dans le présent qu'on prépare l'avenir. MLC gen tan tou di nou ke aprè pwojè sa a, ki sou dyabèt, yo pral sòti, yo pral vini avèk dotr pwojè. Donk, ou menm ki la, ou tou antre nan yon kominote, nan yon famiy denvestisè e mwen sèten ke dèke ou antre, ou pap sòti paske ou pral pran gou, ou pral pran kou l gou nan fè kòb nan patenarya, ou pral pran gou nan asiste reyinyon, ou pral pran gou tou nan pale avèk asosye ou yo regilyèman pou konnen ki sa yo fè, ki sa y ap regle e lè sa a menm kan w lakay ou, Menm ke w pa ka deplase, menm ke w ta gen pwoblèm nan peyi ou ye, nan zòn ou ye a, depi entènèt lan la e ke gen kouran pou rechaje telefòn ou oubyen laptòp ou, ou ka travay. Donk se sa k fè mwen tou di nou, Bienvenue dans cette communauté d'investisseurs. M ap tann chak grenn moun ki sou la, ki sou Zoom nan ki poko enskri yo men pou yo pran desizyon pou yo rejwenn MLC Engineering dèzaprezan e y ap resevwa 100 par an kado. Kijan pou nou resevwa 100 par an kado a m ap redi sa ankò, si nou sou zoom nan wè avèk moun ki te envite nou an. Si nou pa sou Zoom nan e ke nou sou Facebook, nou kapab rele oubyen ekri nan 36 55 55 95, 46 25 66 24 e moun ke ou jwenn nan l ap ka ba w tout enfòmasyon pou ou menm ou kapab rantre nan pwojè a. Se te tout sa ke m te gen pou nou pou aswè a. Kounye a ta sipoze seyans kesyon, mwen swete ke ap gen kesyon. E Si tout fwa tou pa ta gen, si gen kesyon nap leve men nou nan chat la. E si pa gen kesyon. Si, vwala. Si gen kesyon nap leve men nou nan chat la. Bonswa doktè, doktè Jory ki ansanm avèk nou. Bonswa a chak grenn moun ki la, bonswa Inov, Inov plus. Eske gen kesyon? Doktè Désir eske ou gen kesyon? Si wi leve mwen nan chat la, si non. Non, je pa de kesyon. Je pa de kesyon. Ok. Bonsoir, mwen kontan wè ou. Mwen kontan ke ou te la ansanm avèk nou. Donk se te yon plezi pou m te ansanm avèk nou. M ap di nou babay, m ap ban nou randevou lòt vandredi pou yon lòt prezantasyon. Se te yon plezi pou m te avèk nou. Babay tout moun, bon wikenn.